Je dife ak je dife e mal konfonn yo. Non eh pa je li te gen sonsonn nan tèt li. Yo pete tèt sonsonn. Èske ou konnen sonsonn son otogòl li pran. A ben ou wè se anpil moun ap boule pou otogòl. Son otogòl li pran. Pase nou te bay enfòmasyon sa an tout pou kapote sou li. Enfòmasyon m genyen la map eseye verifye men map bay li yo kondisyonèl. On nèg tankou Wiskamèt Morin gen 15 milyon goud yo voye ba li la wi. Andri Siska nan Site Solèy. Misye gen 15 milyon ke yo voye ba li pou l pete tèt Babekyou. Misye di kòb la twò piti. Gen 50 milyon pou yo ba li, men an atandan l kenbe 15 milyon an toujou. Li pa voye 15 milyon an tou nèt. Li kenbe 15 milyon l. M ap chache enfòmasyon an. E sa k fè m bay li yo kondisyonèl. Li ta sanble. An ap chache detay la, nèg ki pale avèm nan dim lap chache detay la, li konn machin ki te antre pot kòb la, yo te pase pa nan Boston. Mwen te kwè nèg yo ajan kominotè yo pou gouvènman. Nan a, yo pase nan Boston mèt Morin, epi pou kòb la antre. Paske lè yo pase nan Boston an, kò yo paka pase a machin pou travèse paske gon va nèg Bouklin yo mete anfas Boston an. Yo pale dèyè mi an. Non, e pa dèyè mi, sa dèyè mi jis nan wo. Yo mete l anfas. Ou wè, tout moun ki konn Site Solèy byen, lè w ap soti nan Boston pou w travèse bò mache a ki nan Bouklin nan, bon va la. Machin pa ka travèse la. Moun pa ka travèse la. Moun ki pot kòb la, li pase nan dezyèm site bò Imakile. Epi yo pase a pye. Yo rantre paske Matyas ou wè k nan Boston an se poupe twèl Iska l ye. Li pase la epi l antre al jwenn Iska pou kòb la ale. Iska di kòb la twò piti selon enfòmasyon m genyen, si m manti m manti aprè moun ki ban m enfòmasyon an, aprè sous la. Li di gen 15 milyon yo voye, Iska di 15 milyon an twò piti. Fò bal 50 milyon de goud poul fè operasyon a zi li menm lap pete tèt barbecue. Ou sonje nan premye misyon gen la ke li fè gen de sla 2 ou 2 mwa edmi avan avan bwa kale a ou sonje misyon sa ke n fè 2 mwa edmi avan bwa kale a Nan emisyon sa m te di ke blan an gen teknik pa l ke l pral aplike sou nèg yo. L ap fè kaporal dèyè nèg yo, asasine nèg yo. Chouè m te di sa ou pa? Kache dife e mal konfonn yo. Non, kache li te gen Sonsonn nan tèt li. Yo pete tèt Sonsonn. Èske ou konnen Sonsonn son otogòl li pran? Anben ou wè se anpil moun ap boule pou otogòl. Son otogòl li pran. Pase nou te bay enfòmasyon sa a, Nou di yo sa deja. Antou pou kapote sou li. Enfòmasyon m genyen la, m ap eseye verifye men m ap bay li o kondisyonèl. On nèg tankou Wisca mèt Moren gen 15 milyon goud yo voye ba li la wi. Andri Siska nan Site Solèy. Misye gen 15 milyon ke yo voye ba li pou l pete tèt Babekyou. Misye di kòb la twò piti. Gen 50 milyon pou yo ba li men annatandan l kenbe 15 milyon an toujou. Li pa voye 15 milyon tounen non. E is ka elden an pap fè yo msye. Li kenbe 15 milyon. Poga FM 92. Kevin ou di wap wap. Map map chache enfomasyon an. E sak fem bay li yo kondisyonel. Ok. Li ta sanble. Ay map chache detay la. Nèg ki pale avem nan dim lap chache detay la. Li konn machin ki te antre pot kob la. Yo te pase pa nan Boston. Mwen te kwè nèg yo ajan kominotè yo pou gouvenman. Nan a. Yo pase nan Boston met moren. Epi pou kòb la antre. Paske lè yo pase nan Boston an, yo pa ka pase a machin pou travèse paske gen yon va nèg Bouklin yo mete anfas Boston an. Wap pale dèyè mi an? Non, e pa dèyè mi, sa dèyè mi jis nan wo. Yo mete l anfas. Ou wè, tout moun ki konn Site Solèy byen, lè wap soti nan Boston pou travèse bò mache a ki nan Bouklin nan, gen yon va la.